Ebyen, se listwa yon bad boy, yon nèg ki deplase nan Pòtoprens aparaman, men misye pral fè yon kou jous Ti Gwav. Misye pral fè yon kou, epi, men pwoblèm sè ke misye mal prepare kou a, paske se tip la il a un rendez-vous avec un autre bad boy. Lè l rele bad boy la, li pa jwenn bad boy la. Wè lè pou yo mete yon nèg anba kòd mesye, kèlkeswa sa w fè l ap tounen kont ou. Lè misye tcheke yon lòt nèg ki nan prizon, Nèg la refere l ak yon lòt moun. Men, pou misye al fè kou sa a, misye bezwen yon chofè moto. Men pwoblèm nan sè ke mwen pa konnen si nimewo lòt bad boy ki nan prizon an ba li a misye twonpe de nimewo. Epi misye tou angaje yon dyalòg avèk lòt moun nan. Men w konn kisa lòt moun nan ye? On polisye wi. Misye di polisye a, Èske w konn gide w byen paske nou pral fè tèl kou, tèl bagay? Polisye a di, Wi, e m ap tann ou tèl kote bay. Hum! Epi, lè misye vini, se gade misye gade l wè l nan yon nich. Misye pran nan gètapan. Yo arete misye, yo mete menòt nan men misye. Men misye gen bagaj li atè a. Misye pral pase yon seyans entèwogatwa trè bosal. Men okòmansman an nèg yo trè fèple avèk misye donk ap poze misye kesyon bagay sa yo. Men se lè polisye a di l, ou konnen se avè m ou t ap pale a, men nimewo a, men tèl bagay. Kounye a misye kòmanse bay dan. Men lè misye ap bay dan konsa, ebyen nèg yo bay misye de twa pataswèl. Kounye a misye vin dous dous dous dous dous. Men, gon kote nan videyo a, misye pral pwouve ke l se yon bad boy, paske misye di, bon si n ap gaye sèvèl mwen atè a la, ke nou fè l. Epi, lè gon nèg ki bay misye yon premye balayaj sou chèz kote l chita, lè misye leve l kòmanse pran bon pataswèl. Epi nan dezyèm faz la kote ke yo pran misye, ou konnen yo menote l, epi yo akwoche ponyèt misye la kòmsi pou fè l pase rive dèyè kou l, misye rele anmwey. Li pral pale. Bon misye pale, misye di son kou l ta pral fè. Donk m gen enpresyon ke, bon bagay la mal pase pou misye. Sa ki ankò pi grav se ke pandan misye ap pale epi gon nèg ki di li wè valiz misye a lou, ti valiz ki nan men l lan. Epi lè yo fouye valiz lan, a monchè yo jwenn yon materyèl. Bon m pa bezwen di w, pa genyen anyen ki pou sove misye la. Ebyen misye ap pase move moman anba men polisye sa yo. An nou gade sèn nan, n ap tounen. Ou pa ta moun? Ou panse w pa ta avèk moun? Gade kile sa moun ta avèk moun. Kile sa moun ki bèl ti moun gade ti moun. Zam nan nan men w li ilegal, fò w fè trè atansyon. W ap woule bagay pou met nan sèvo w, pou w fimen, apre sa pou w kapab gen may, fòk ou fè trè atansyon. Paske depi w antre nan antrepriz sila, jou ap konte pou w. swa lanmò oubyen prizon. Men m ta plis renmen prizon an paske m toujou swete ke lè nèg yo antre nan prizon kòm bad boy, kòm delenkan, yo ta sòti kòm paisible citoyen. Merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pour nous dire que vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.